Tvlakayhaiti.com Gwo bonjou ak bonswa pou nou tout, zanmi, fanatik, konpatriyòt nou yo, kèlkeswa kote ou ye nan mond sa a e kèlkeswa tou ak lè w ap disponib pou asiste videyo sa a sou kanal pa w la, tvlakayhaiti.com. Nap diw mèsi pou fidelite w ak konfyans ou, mèsi pou chwa kew fè de nou pou enfòmew sou sa kap pase nan peyi Dayiti medam e mesye. Jodia la a gwo gwo gwo enfòmasyon ke nou pote pou ou la a, eske nou sonje tiktokez sa a ki li menm rele Kimberly Derosier medam e mesye, enben nan moman nap pale la a, Dcpj mare Kimberly Derosier kou krab, yo jwenn Kimberly enplike ak lòt 3 endividi nan kidnapin e yo fè pati de yon baz ki pote non baz 257 ki loje l nan mòn Laza ap fè kidnapin, ebyen se nan Petyonvil ke lapolis Apreande, donk e gwoupman endividi sa a ki yo menm ap kreye latwoublay nan peyi Dayiti. Nou ka souvan swiv Kimberly sou TikTok. Kimberly patisipe nan pwogram Izolan, l ap danse bagay patati patata. Kimberly tou li fè komès pwodui kosmetik. E donk e medam k ap swiv yo nou konnen ba yo trè byen. E moun ki abitye achte cheve, abitye achte plim zye, abitye achte Tout sòt de bagay pou fè kò nou bèl ebyen Kimberly e selon sal di sou tiktok donk li son komèsant oubyen son fanm kap bwase men medam e mesye se la dcpj pral mete anba kòd Kimberly Derosier yo jwenn ki enplike nan divès ka kidnapin ki fèt nan e donk kominote moun petyonvil la medam e mesye ebyen poko wè li la Kimberly anba kòd. Genyen ansyen premye ministr Claude Joseph, ansyen ministr dè zafè etranjè sou gouvènman Jovenel Moïse lan ki li menm tou de pasaj li lakay li e donk ki li menm fè gwo gwo gwo spektak anpil kè kontan moun yo selebre anpil moun fè fèt k ap rele viv Claude Joseph prezidan peyi Dayiti e se konsa donk moun lakay Claude Joseph t ap trete l antanke Tel. Donk se toutan enfòmasyon sa yo ke nou pote pou ou anndan videyo sa ak divès lòt ankò k ap fè la yn nan peyi a. Enben medam e mesye nou pote tou pou ou yon lis endividi la se toutan chèf gang sa yo ki yo menm tonbe nan peryòd. E 2022 a sa ke la polis jete e sa tou se lòt gang parèy yo ki jete yo ebyen e lis sa nou pote pou ou la donk e pral etone wè ki kantite bandi ki yo menm mòtèlman blese pou ane 2022 a. Ou sou TV lakay Haïti.com Bòn ekout tout moun nap tounen pou yon pwochèn videyo. Ah misye pa la misye lwen. Ee se m pral m pral pale a misye la men. Se dènyè emisyon ane an. M te pwomèt moun yo sa. M oblije ale vit. Pase m pat ka kite bagay izo a etc. Alò m wè ti bagay m te davan ya moun yo gentan pran l yo fon pakèt bòz avèl. Ye gade yon pèp mesye. Nou sadik bay Tony an. Se deklarasyon misye a wi. Se deklarasyon misye a. Ou pa ka fon gwo deklarasyon konsa. Ou gen dwa pati ap vwayaje pou poze w kestyon. Ok kestyone w bon m di w menm si w se sitwayen ameriken gen de zòn w ap sòti la pou rantre etazini yo fouye w poze w pil kestyon etc vwa ke son nèg gen rezidans ok la gen dwa ap rantre la epi yo di monchè toni dezole ou pa w ka rantre la gen ti bagay n ap envestige sou w. Paske le departement d'Etat ameriken, e sa l'ap fè, e sa l'ap fè aktyèlman la, e kounye a, tcheke son seri de nèg, donk evite sa n'ap di mesye, atansyon an, paske mond la son planè li ye. Ok, an ale rapidman la, pandan 2022 an, nou te trèz aktif nan kad travay nou. Gen anpil moun malerezman ki pa konprann dimansyon travay n'ap fè nan peyi a, men gen anpil moun ki konprann. Imaj nap gade sou ekran yo la, se parmi, paske m pa gen tout, se parmi de pwisan chèf de gang ki asasine, ki stope, ki tonbe anba bal. M prale rapid sou sa. Premye nèg sa, jenn gason nap gade sou ekran, son kriminèl de oran. Hum e pa ti gason wòwòt ki la non. Se misye te rele kòlèg Octavius ki t ap kòmande Gedon nan Kwadèboukè. Nèg sa te pi gwo chèf pase lanmò san jou. E lè misye mete pye l atè, misye fè dega. E si gwo nèg Vitelòm te pè, se te misye. Pèsòn pa t janm konn misye paske l toujou anba kagoul. Misye son kriminel. Misye ekzekite on ti jenn gason sou preteks ke li se toutè la polis. Misye fiziye l apre l fin fè l pale devan tout moun. Misye rele koleg. Erezman pou nou, o deve a aktive, neg maron yo met pye yo atè, baw nou jwenn foto misye. Nou detente misye. Depi lè sa, kounye a chak misye ap fè live, fò l site non Theriel Thelus. Fò l site non TT nan live li. Jiskaske priyè a monte, gras la desann, Ti Magalie kwaze misye, misye pa la ankò. Misye mortèlman blese, kòlèg Octavius, se pwisan kidnapè, kriminèl, asasen de o ran ki t ap kòmande Gedon, misye tonbe anba bal. Ann bat yon ti bravo pou Ti Magali, malgre tou. Ti Magali vide misye atè. Gen neg sa sou ekran an. Haa! Sa son lot towo gwonde! E pa ti gason pitit la non. Ou wè misye, li preske sanble ak Oleg, sof ke li nwa li menm, plis ke Oleg. Se misye yo rele le pap. E kom son le pap vre wi. Dayè m pral montre nou talè ki machin misye te konn ap woule. Se misye tap komande anba sou zon Basen Jeneral. Se te chèf Vitelòm te plase. E ben, nan kad an diskisyon, misye gen lè pat vle obeyi, Vitelòm desann anba, pawòl anpil, zen pete, misye pa la. Misye tonbe anba bal. Gen moun ki di se misye te fiziye tèt li ba yon bon bal et etc. Li tonbe sou machin li. Sof ke misye pa la. Kòlèg tonbe, le pap tonbe. Pa ti gason piti non. Gwo towo gwonde. Super chef gang. Le pap. Misye te la. Misye pa la ankò. Le pap. Di bon, 2022 a kanmèm. Tro sa wè nèg yo fre papa se pa ti gason t la tou non se pa ti gason misye rele junior manyi alyas nònò misye son pwisan chèf gang ki tap kòmande sou anba tòrsèl tout anba galèt misye se sòlda vitelòm pwisan kidnapè misye tonbe anba bal nèg 400 mawozo Yo vide misye atè a plis pase 400 mil dola nan men l. Lajan Vitelòm te bay misye pou l t al dèyè zam sou fwontyè. Se yon peyi difisil. Kidnapè. Misye te sanse responsab tout fanmi l. Misye tèlman t yon eleman enpòtan nan fanmi an, gen yon sè misye ki pran nouvèl misye tonbe, sè a pran yon kriz. Kouri nan lopital senlwik avèl sè a mouri sou plas. Son peyi difisil tout bon. Sè a mouri dèyè misye kareman wi. Sa vin fèm konprann ke fanmi nèg yo, yo dakò yo nan gang e fanmi yo nan gang tou. Paske se lajan kidnaping kap angrese yo, kap ba yo manje, ki mete yo nan bèl kay an Repiblik Dominikèn. M fè yo gras. E m gen yon foto tout wi. Tout sè yo, frè, kouzen, bagay kap byen mennen kay vwazen ke misye tap okipe. M gen foto tout. M jis kite yo m di bon. E misye te pi dezagreyab la, m ba yo vag. M ba yo vag. Ou konprann? Poukisa tout pat mouri dèyè li? Ou konprann sa m di? Yo ap tande m la. Yo la yo move. Yo move. Men son verite. Donk men yo 2 a. Se yo 2 sa a. Tou lè 2 t ansanm. Yo a plis pase 400 mil dola nan machin yo, nèg 400 mawozo vide bal sou yo, e se bagay sa t pral kreye gwo panik lòt bò a, ant baz kraze baryè Vitelòm ap dirije, e 400 mawozo lanmò san jou, paske lè 2 nèg sa yo tonbe, gaspiyay di yo pap remèt kadav nèg yo. Yo pran ni kò yo, ni machin nèg yo te ye, ni lajan ke yo te ye. Se pa ti solda piti, se pa ti chef piti tonbe la. Donk neg sa yo pa la. E men bilan, men bilan tande DG. Se TT t bay bilan isi. Klan. E pa ti do gon de not la. La m pa porte pres non, la m port de pè. Yo rele misye Eric Prosper. Puisan, puisan kriminel. Pati to gondit la. Misye fè e de fè. Misye fè sal vle. Nan zon. E koman zon nan rele ka. La kwa sen josef. Nan por de pè. E ben nan kadon ti fèt. On ti program. Popilasyon an fache. Yo filange misye. Yo filange misye. Erik prosper. Jou ap gade la. Nèg sa yo prizon pa fèt pou yo. Dayè yo gen tout kontak o nivo de la jistis, yo pa rete nan prizon. Eric Prosper, eben moun port de paix, moun nan la croix saint Joseph, yo ekzekite misye. Donk misye pa la ankò. Ou wè, men bon bilan DG. E TT kap bay bilan ici. Ou konprann? E a di, tout sa yo se travay ODV a, ki limen nan degwenn yo, pase pèsòn pa t janm konnen non nèg sa yo nan larepiblik. Ou wè ti towo sa a? M pral montre n misye pi klè. Ou wè ti piti sa a w ap gade la a? Ooo! Ti kriminèl patante wi. Yo rele misye Ti Zo, alyas Pye Poul, ansyen sòlda, gwo chèf gang Obama! Sou, ou pa ka moun Michon pa konn Obama. Misye t ap frape nan Vodrèy, sou Latranblè. Haa jan w ap gade l la wi pye poul ti magali bwè l ti magali wè ti magali al fè ti bagay wi m pa konn sa k pase ti magali kounye a m tande non ti magali nan bagay etc m pa konnen bon franchman m sezi e ti magali a tèlman te kòmanse ap bay bon ti kou ap ede n frape a odeve a epi m pa konn ti magali fè fay m pa konn sa k pase ti magali Hein? M pa konnen sa k pase. Jan w ap gade l la a wi ti Biti sa w wè la a. M pral montre nou misye pi klè nan yon lòt imaj. Hein, jan w ap gade l la. Bon! La m nan karavàn nan wi. Hein, Towo Sal menm tèt jòn nan vla w. Hein, misye la a, misye la a rèd rèd. Men tou lè de nèg sa yo tonbe wi. Ou wè ti Towo sa a, ti Biti sa a? Lè misye tonbe kafou, eh, tèt anba. E lè n te fè kapa de karavàn, tout moun met de men nan tèt etc. Ebyen de nèg sa yo, se sa m t ap di ti Peter l ap bat kò l la wi, ti Peter 54 tande byen, ti toro wè ka kepi t vire a, misye rele chèf Davidson, jeneral Davidson, chèf karavàn, nèg yo egzekite misye. Misye tiye moun pou nenpòt ti detay, gon ti piti misye pran nan m kwè nan 36 la. Misye komanse bay piti a bal depi anlè li rive jisk anba lap vide bal sou li. Yn semèn avan yo asasine l li menm. To w sa ap gade la ti ke pi dèyè a. Lòt so w wè ka dye a se chèf sa 60. Nèg yo nèg yo vide misye atè ankò. Menm yo menm nan wi chen manje chen. Chen manje chen. Vide misye atè. An 2022 sa li anpil bagay li pote. Wè mwen m di w e nou ka bay bilan isi. Montre w. Ti toro sa wap gade la ka telefòn bò tèt li a. Yo rele misye Jeff alyas Pipo. E pa ti chèf gang pitit la non. Se misye ki tap kòmande Duval 29. Avan li vin travèse nan site doudoun. Nan remi et cetera. Men gon bagay nèg yo bliye nan gem nan. Ki va a la chas, Pierre sa plas. Misye tèlman alèz, lal pran ti feeling ni kay vwazen epi li retounen. Men lanmò san jou te kòmanse kritike misye paske ta sanble gen kou nèg yo fè pa sèlman lanmò menm nèg yo Dominique tap kritike misye chèf gang site doudoun gen kou nèg yo fè misye genlè pran pi fò lajan an epi nèg yo tann yon bagay pou misye misye annik vin la nèg yo pran misye yo yo elimine misye nap remèt kanè men ou konnen dènye jou nan ane wè m sipoze pa la nèg yo la men fòm pale fòm di peyi a sa nou gen bilan pa nou nou menm nou prezante ak peyi a Jeff alyas Pipo Sa di si m te, si n sonje m te montre n misye, misye pa la ankò. Misye mòtèlman blese. E se parèy li ki elimine l. Yo rele m, misye rele Ricardo. Fò m bay tout non misye paske lòt Ricardo a mouri. Eske n konnen nèg e ti, e ti le kont tire a, misye mouri finalman, jounalis la? Hum! Se yon peyi difisil. Misye rele Ricardo Charles, towo sa. Ooh! E pa ti gason piti. Ricardo Charles, misye nèg Kenskòf. Misye soti Kenskòf li vin travay Kwadèboukè. Baz misye se te anba pikan misye te ye. Misye soti Kenskòf li vin travay Kwadèboukè. Misye rele Ricardo Charles. Gen dwa gen fanmi l anba la k ap swiv li, k ap tande la a wi. Oubyen ou bliye ou pa t konnen. Non mwen, eh men Tan Junior Lindon ou twò prese monchè, tande byen. Men se yon bilan m ap bay, bilan ane a, tande byen wi. Misye soti Kenskòf. Li vin brase kwadèboukè anba pikan. Nan menm jounen misye fon pakèt videyo lap byen pase gwo zam M4 nan menl. M4 nan men misye. Pandan nèg yo ap vire konsa. M pa konn sak pase ti Magali mesye. Ti Magali fèm wont. Ti Magali fèm wont paske m tande non ti Magali kounya yo ap dim ke ti Magali tounen taxi l tounen Uber m pa konnen men ti Magali fèm paske pandan misye ap filme bwè tafya bagay ap koze a fanm ap fè chèlbè plu epi misye al kwaze a ti Magali nan koub la ti Magali vide misye atè Ak tout M 4 la kenbe nan menl. Menm yon katouch li pa gentan tire. Group de gank. Ou tande sa DG? Se TT t gen bilan isi ok. Se o. Li pat janm fasil pou m te rann imaj misye. Men depi tout moun ki konn misye depi ou wèl ou gentan wè se li. Se ti piti sa m tap rele nou te pale de ti Yvenson. Ti jenn gason ki apèn gen 18 ans. Wa kidnapè kidnapè pa w jan w ap gade l la. Misye te nan site doudoun. Gen yon lè nan jwe a yon 9 milimèt avèk yon lòt ti chèf ti bandit rele ki rele lèzami mèzami. Gen yon katouch ki pati kal pran mèzami nan vant. Misye tou kou kite site doudoun la l jwenn lanmò sanjou la l esplike fè a. Lanmò sanjou kenbe misye nan baz. Misye te vin pè desann nan site doudoun. Aprè sa misye ale wè pil bag nan dwèt li, lal mete djab sou li. Se sa k fè anpil nèg Bèlfontann ap plenyen la m okipe yo. Paske anpil ladan yo, se yo menm ki bay nèg sa yo pwen pou ap touye moun nan Kwadèboukè. Nèg Bèlfontenn. Eben ekoute, kounye a lal met djab sou li, kounye a l retounen l vin chèf. Lè te gen antant ki te fèt ant 400 mawozo epi nèg Vitelòm yo, Vitelòm te gentan plase misye kòm chèf anba galèt. Kidnapping nou sonje te dejwe nan don anbasad la se misye te la te fèl. Misye te tan kouri e misye konn tire byen li konn volan motol li konn volan machin li byen jan wap gadel la. Ebyen sak pase misye vin desann retounen nan baz. Lè vin gen pwoblèm ant nèg yo, yo egzije pou misye retounen nan baz. Yo rale zòrèy misye, yo tape misye, yo fèl retounen nan baz. Ebyen misye vin kòmanse ap frape la a. Misye anpil plenyen pou misye nan zòn Duval. Anpil plenyen. Ebyen sak pase la a, pou ki sa plizyè pa fè sa? Avan yè, misye genlè gen yon foli ki pran l, li santi l twò chèf, kounye a l ap lolo kò l la pou l gen, pou l kanpe baz pa l anndan Kwadèboukè. Lanmò san jou di gaspiyaj jere misye gaspiyay gaspiye misye tivenson pale ankò pwisan kidnapè gaspiyay gaspiye misye tande a ok e se sa ki wodeve a e se sa k ti kozak te te se sa ki travay nèg mawon yo atè a sou ekran jan wap gade l la wè wè wè wè tatou li bay wè ti toro sa wap gade sou ekran la e ben mouche yo rele misye tije. E nou se m te pale m de misye. E men ti je, misye t ap kòmande nan blòk rue Falèz lòt bò a. Ti Magali fon jan l kwaza misye, misye te la l pa la ankò. Mwen di, m pa konn sa k pase ti Magali paske m resevwa anpil plenyen pou ti Maga. Ti Magali mesye o, m pa konn sa k pase non. M pa konn sa k pase non. Paske ti towo w ap gade sou ekran la a wi. Misye rele Ti Je. Donk vre non misye se Gervens alyas Ti Je. Piti kle a n te pale n de li ak Youyou. Misye te tèlman renmen manman l li te fè yon tatou sou do l, nan do l li ekri non manman l ladan l. Nan rue Falaise Kwadèboukè. Misye gen 2 lòt frè l ki deja nan gang 400 mawozo a wi. Makenn ak Kokobe. Donk lanmò san jou plase misye bò ponp Nazè a nan kota. Paske a lepòk, gon bandi ki tap bay pwoblèm yo te tire misye. Bandi ki te rele pye poul ki tap dirije. La polis te tire pye poul. Ouè gen plizyè pye poul. E pa pye poul yo te pase la anon, bon anon. Tande byen. E byen sak pase se ke misye komanse Gervens alias Tije ap bay pwoblèm. Lanmò san jou te plase misye bò ponp Nazè a nan kota. Ti Magali kwaza misye, Ti Magali di monchè dezole men ou pap kontinye fè sa ankò. Men sa t fè m di w, Ti Magali bay ti rezilta wi papa. Se ranfòseman, se akonpayman t pa gen, se ankourajman t pa genyen wi. Ti Magali te ka ede wi. A ti Magali te ka ede. Pase, pa gen anyen m ap pase la pou moun ap vin di, pou di yo se inosan yo te ye non. Tout se de pwisan chèf de gang ke ODV a demaske E ti Magalie jere yo. Humm di w ane a fò n te bay bilan pa nou. Ou konprann? Nou pa gen ak DG YVV men fò n di bagay la. E nou t gen bilan isi. Ou wè si DG te bezwen bay yon bilan fò l te kontakte ODVA. Pase nan biwo ODVA di ki kisa w genyen. E DG pa gen anyen nan men l non. L ap gade la. E kounye a l ap gade sa te tap prezante la kòm bilan. E bilan n ap bay nou menm. Bon bilan. Ti je misye pale ankò. Sa di moun Rue Falez dòmi trankil. Gade yon toro. Ou wè nèg sa? Si w kwaze ak misye, w ap panse se yon pè legliz. Bon, ban m montre yon lòt foto misye. Si w kwaze ak misye, w ap panse se yon, wè, gade, w ap panse se yon senatè, w ap panse se yon frè legliz. Misye jan w ap gade l la. Se yon nèg ki pran doktora nan kase prizon. Misye rele Yvener Carilus. Wè 2022 sa l bay ti, li pote fwi. 2022 sa l bay yon ti ba, menm si w wè gen anpil nèg nan lari a toujou, men gen anpil grenn ki tonbe. Yvener Carilus. Misye son nèg, misye pran doktora nan kase prizon. Chak fwa yo arete misye, pou ki sa? Pou kidnaping? Pou asosyasyon malfèktè? Pou asasina? Pwisan kidnapè wi ki wap gade sou ekran la, jan wè li la. E youn nan avantaj ke misye gen, li byen, li gen koneksyon ak tout baz yo. E sa fè wè, yo kidnapè moun tout kote. E pi kote l kidnapè w la, l pase depoze w nan yon baz. Epi dat set. Ebyen Yvener Carilus misye fè pati de group nèg ke la polis te vide bal sou yo sou lalu. Misye te ladanl. E si se pat ODV a, la polis tap kite misye sove. Yo relem Theriel Thelus Evier. Si w kwaze ak misye wap panse son wè gade, wap panse son senatè, wap panse son frè legliz. Misye jan wap gadel la. Son nèg ki pran doktora nan kase prizon. Misye rele Yvener Carelus. Wè 2022 sa l bay ti, li pote fwi. 2022 sa l bay ti ba, menm si w wè gen anpil nèg nan lari a toujou, men gen anpil grenn ki tonbe. Yvener Carelus. Misye se yon nèg, misye pran doktora nan kase prizon. Chak fwa yo arete misye, pou ki sa? Pou kidnaping? Pou asosyasyon malfèktè? Pou asasina? Pwisan kidnapè wi ki wap gade sou ekran la, jan w wè li la. E youn nan avantaj ke misye gen, li byen, li gen koneksyon ak tout baz yo. E sa fè wè, yo kidnape moun tout kote. E pi kote l kidnape w la, l pase depoze w nan yon baz. E pi that's it. E byen, Yvener Carilus, misye fè pati de gwoup nèg ke lapolis te vide bal sou yo sou lalu. Misye te ladan l. E si se pat ODV a, la polis tap kite misye sove. Pa e nou ankò yn swete tout moun bòn ane 2023 ebyen nou kapab di ane 2023 sa medam mesye dantre de jeu ki mal kòmanse pou bandi yo e jisteman e ane 2023 sa ki deja kòmanse panike ki deja mete panik nan kan bandi yo si nou kwè e pa rapò a plis ke 9 plis ke plis de 9 bandi Jwenn arestasyon yo, swa 4 ladan yo nan depatman Latibonit, 5 ladan yo nan depatman Lwès, nan komin Petyonvil, kote ke pami yo genyen anviwon, ebyen genyen yon sèten yon sèten Kimberly ki li menm jwenn arestasyon medam mesye, ebyen ansanm de tèt ansanm de detay sa yo pral jisteman fè le pwen nan bilten de fòmasyon ke nou pral prezante ou la, e san oubliye Claude Joseph ki li menm nou konnen ki deklanche la pèmanans nan sa ki gen atè avèk jisteman fòme jèn ebyen Claudy Desquite li menm debake nan komin natal li nan zòn natal li ebyen popilasyon an te vrèman kontan akeyi l Claude Joseph anpil moun rele el fenomeno Claude Joseph ki fè tranble la repiblik pa rapò avèk mesaj pa rapò avèk atitid li yon moun yon moun yon lidè ki kwè nan jèn ki kwè nan fòme jèn kontrèman a lòt yo ki kwè nan boule kawoutchou. Claude Joseph medam mesye pa gen kanpe Claude Joseph ki li menm dan laktyalite ebyen hier hier dimanch premye janvye a te debake nan depatman sid la notamman nan komin dè kay nan komin jisteman okay ki li menm tal prezantel ebyen kote ke li menm li soti medam mesye. Men avan ke nou pran Claude Joseph lan medam mesye an nou senpleman rete sisteman sou nan kad e arestasyon 5 endividi sa yo ke lapolis mete anba kòd yn fwa de pli nap felisite lapolis pase nou wè ke jisteman e nou konnen swadizan kòm yo di son ane elektoral donk gen presyon kap fèt o pli o pli o nivo men nanpèch e si pou nou ta retounen avèk demwazèl sa nap di w atansyon anpil anpil anpil ou menm ki nan dyaspora prudan anpil. E rezon. Medam sa yo, e nou kapab wè se seri de moun ke yo pran nan krèy, se seri de moun yo pran nan baz, se seri de moun yo pran nan tout movèz aktivite, sa k pase? Medam yo tèlman bezwen alamòd, yo tèlman bezwen met cheve, yo tèlman bezwen fè zong, yo tèlman bezwen alamòd, laprèv, n ap gade pou n wè, gade kòman yo pran manman pitit Izo. Sa vle di ke menm lè yo ta gen yon moun, sa ke moun nan ap ba yo a pa ase pou yo. Fenomèn kidnaping nan li two fasil. Li two fasil se sa kap pase la lè nap di jisteman ase se tase fok la polis fok otorite yo frape pli fò kesyon nap arete moun sa yo se se sa se se se son sitirans paske fin arete yo jodi ta apre yon si mwa ou tande yo lage yo e kesyon kidnaping nan ap kontinye donk nan sans sa medam mesye nap gade demwazel la se pa yon ti bagay piti bèl moun bèl moun en an kelke sòt ou wè ki nan tout vye bagay yon ekip jèn ti moun anba de ventan anba de 22 zan Ki nan kidnapping nan e nou byen presize Kimberly Derosier sou al sou Facebook sou al sou tiktok epi wap wèl epi se yon moun kanmenm e ki trè enfliyan se swa dizan se yon moun ke anpil moun ap swiv ebyen ki tonbe nan dosye sa evidaman nap oblije pridan nap di prezime paske nou poko gen tout detay Paske nou konnen lapolis an menm tan, menm lè yap fè arestasyon tou konn gen abi, lè yo tèlman bezwen moutre yo bezwen bay rezilta tou, yo konn fè abi. Men nanpèch, pou kounya la nap oblije pridan, ebyen se demwazèl sa nap gade la Lionel ki anba kòd jisteman avèk 4 lòt endividi nan kesyon kidnaping, men sanble sil gen 2 lòt antwot Lionel. Ewi e nap pousuiv ak enfòmasyon sila e nap raple ebyen gwo kout filè ki arive fèt bò kote e polis nasyonal dayiti a o nivo komin petyon vil e notamman ebyen o nivo mòn laza ebyen anviwon 5 endividi jwenn arestasyon yo pami yo ebyen nap site genyen egalman genyen wilda no lestè e genyen egalman. 257, men baz sa ki ap opere o nivo Mòn Laza, ki yo menm ta enplike gen nan plizyè ka de kidnaping, ebyen nap gade la, je ke nap gade a lekran la, ebyen bèl demwazèl sa ki li menm reponn o non de Kimberly, ki li menm jisteman pami endivid yo, nap pale de Dirozye, Dirozye Kimberly, ebyen yon bèl demwazèl ke anpil moun konn abitye wè, ki konn ap fè stayle jisteman sou rezo sosyo yo, ebyen. Lapolis arive mete men nan pat kasab li pami endividi sa yo e ki yo menm enplike nan plizyè ka de kidnaping daprè jisteman enfòmasyon lapolis mete deyò e ankò yn fwa gang sa ki li menm batize gang 257 e ke dan lè pwochèn dan lè pwochèn minit pou ne pa di dan lè pwochèn zè n apral gen pou n pote plis presizyon pou ou sou e anba sou e mesye dam sa yo. ki yo menm jwenn arestasyon yo, ankò yn fwa medam mesye ane 2023 a ebyen li mal kòmanse pou bandi yo e poukwa pa li byen kòmanse pou lapolis la ki yo menm kòmanse ap reyalize de gwo kout filè e nou wè tanto nan depatman lwès komin petyonvil e tanto nan depateman de latibonit komin senma komin peti rivyè de latibonit Ebyen plizyè bandi jwenn deja jwenn arestasyon yo e nap raple w anpalan de anpalan de 5 endividi sa yo Dimy se 2 endividi ki yo menm enplike nan kidnaping daprè enfòmasyon lapolis mete deyò e dan lèzè ki vyèn yap gen pou prezante mesye sa yo nan dcpj e ou pral konnen plis konsènan bandi sa yo ak kiyès yo afilye o nivo Petyonvil e nou wè Petyonvil youn nan komin ki vin kòmanse ap pouri pa rapò prezans de kidnapè ki yo menm e menm jan nou sonje ebyen mesye dam ya kèlke ya kèlke ya anviwon 72 zè de tan ke lapolis te prezante jisteman plizyè endividi pami yo madanm manman pitit Izo ebyen se konsa ebyen lapolis kontinye ap fè arestasyon ebyen m panse ke se yon trè bòn se yon trè bòn e se trè bòn e e se yon trè bòn konpòt se yon trè bon konpòteman pou m ta ka di yon bò kote lapolis ki yo menm afiche yon konpòteman ki moute y ap fè travay yo di m. Wi epi nan kad video sa osi medam mesye la nou wè foto yo epi nap pouswiv pou ou paske la bò kote Kimberly an si w al sou bon m konnen ke m pap voye nou al sou twitè egzakteman ou pito sou Facebook men si nap gade ti ekstrè video sa ebyen sa se demwazèl la medam mesye. Sa pa regle sa pa bon cheri chanje cheve a. Hello hi welcome to planet earth this is not my natural hair. This does not grow from my scalp Li pa soti nan scalp mwen an, li pa soti nan crâne mwen an, son perik ki nan tèt mwen. So of course, si w vin nan figi m konsa epi w ap chèche, you're gonna see the lace for sure, hello! Epi listen, banm di w yon bagay, perik la te mèt HD, transparan, 4K, 3D, Bondye te mèt fè l pou ou, n ap pran yon lace kanmenm paske se yon Perik li rele lace frontal it does not come from your scalp you know lè nou enstale perik la nou enstale l yon jan pou l ka you know natirèl you know men si w wè yon lace fèmen dan w epi keep it pushing okrr mind your business okrr. Vwala, men bagay la medam mesye, e anglè l bon, li tèlman pale anglè ou ta di se yon timoun ki leve ozetazini, ou pa konn si se yon timoun yo te depòte, m pa konnen, men evidaman dan lè jou a veni m panse n ap gen plis detay. E pase nou wè li eksprime l trè trè byen. Epi nou konnen gen anpil paran tou, souvan lè timoun yo konn ap fè dezòd lòt bò a yo konn tounen ann Ayiti. E bon, nou p ap di plis, etandone nou pa gen plis pou nou di, nou pa gen plis enfo, men n ap pridan sou sa. E nou pral kite sa kèlke segonn frè pa m, avan sa an nou antre jisteman nan fenomèn nan. E jèn gason sa, mesye sa ki pa pè chay lan, ke nou wè ke jisteman, ebyen la Repiblik Dominikèn depi l pale ki tranble. Claude Joseph e frè pam wi e vwala Claude Joseph e Lanyon nap pral pran dosye sa jisteman ebyen ki frape peyi a ankò ki tranble peyi an e frè pam. Ebyen medam mesye nap pouswiv ak enfòmasyon yo nou prale e pa rapò a enfòmasyon ki relativ a lansyen premye minis e ansyen minis afè etranjè ayisyen an Claude Joseph ki li menm jisteman Pandan dènye jou sa yo ke anpil moun konsidere kòm sib, e nou wè Claude Joseph ki ap resevwa anpil moun ap tire a boulè wouj sou li, ann di pami asasen, sitou asasen karaktè Prezidan Jovenel yo, se menm moun sa yo ki kont Claude Joseph. Ebyen Claude Joseph, mèdam mesye, ki vin yon fenomèn nan jisteman lopinyon piblik, ke tout kote moun yo ap rele viv Claude Joseph, e Claude Joseph ki te pwofite de 219 vyèm endepandans e jisteman e ayisyen an ki te li menm te rann li nan vil natal li o nivo di depateman di sid e vil dè kay anpil moun te anpil moun pat konnen e ben klod joseph se moun se moun se moun o kay donk kote ke anpil moun e ben yo te resevwa klod joseph avèk anpil kontantman anpil jwa. Dè milye de moun t ap aklame ansyen PM nan Claude Joseph ki li menm Claude Joseph ki li menm montre ke li se vrèman yon li se vrèman lidè ki anpil moun te bezwen an a la dimansyon a la dimansyon Dayiti e jan ke nou pral gen pou nou montre yo nan videyo nan kad ekstè videyo pandan prezans li nan Okay kòman ke popilasyon t ap aklame l donk Medam mesye sètènman Claude Joseph ki fè pè, Claude Joseph ki fè pè a loligarchi politik ayisyèn, Claude Joseph ki fè pè a loligarchi ayisyèn, ebyen chak ke nap swiv la la a nap raple w Reginald Boulos te sinome Claude Joseph ti Claude, ebyen ti Claude sa se avèl ebyen li kòmanse ap li ap fèyit ebyen se menm non ti Claude sa ke popilasyon yo aklame e menm non ti Claude sa ke Reginald Blanche te bal pou li te kapab abese e Claude Joseph la, men Claude Joseph ki li menm di li pa wont, li fyè de non ti Claude la e Claude Joseph ki li menm raple mèdam mesye menm jan a ansyen prezidan Jovenel Claude Joseph ki li menm fè konnen se lajan bannann, lajan kabrit, lajan se lajan peyizan ki te voye l lekòl donk ki li menm nan kad adrès li nan sikonstans ak jiteman nasyon an. Ou yo egzile l. Ebyen sa, menm jan nou wè prezidan Jovenel koke nan gòj yo, Claude Joseph koke nan gòj yo tou. Ban nou yon envite w gade seksè sa medam mesye, epi nap bay kredi a evidaman a ekip ede an epi egalman bò kote Tripotay Lakay ki te vini avèk video an egalman. M panse se enpòtan. Wi, nou pati pou medam mesye. Claude Joseph dans l'actualité, anpil nèg sezi la, tèt yo cho. Wi nou mèt di l wi, tèt yo cho, tèt yo cho. Nou pati pou.